Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon mezanmi fòm di nou mesye savyen yo nèg baz gran grif yo e akolit yo o nivo di departeman de l'artibonit nèg sa yo rive nan yon moman kote ke yo fè popilasyon an soufri tròp e la map mande Paske se kapital la. Paske ou pran Kwadèboukè, pwoblèm. Ou pran Site Solèy, pwoblèm. Ou pran Kanaran, ou pran anpil kote nan Pòtoprens lan. Pa egzanp, lè w pran nan sant Pòtoprens lan, anba lavil, krache dife, anlè, sou Bèlè, pi ba a, Dèlma 2, Lasalin, Vilaj de Dye, Site Solèy, Gran Ravin, Ti bwa, menm lè nèg sa yo pa bay twòp pwoblèm ankò, Martissant, tèt chaje. Nan Petyonvil, Route de Frè, Pèrnye. Donk na va konprann ke gang pran tout sen mèt senkant leta. Brèf, m fè emisyon sa se yon mannyè pou m di moun Latibonit. Nou pa oblije mouri ajenou an paske nou pa t nan bagay konsa, nou pa t konsa mezanmi. Nou pa ka nik leve yon bon maten nou jwenn sitiyasyon an epi pou nou aksepte l. M pral vini avèk yon temwanyaj yon sitwayen kote ke nèg yo, nèg Savyen yo te kidnape li e jou yo t ap kidnape l la nèg yo te fè yon fe bal sou machin nan, yo touye yon dam. Menm sitwayen sa a ki li menm ap rann temwanyaj sa a jodi a sou antèn Karayib FM, li fè konprann ke se li menm yo fè pote dam nan al jete. Lè yo kenbe li, li fè yon ventèn de jou nan men ravisè yo, lè w ap gade pou wè nan pla men li gen yon gwo mak nwa, nan chak pla men yo gen yon mak nwa, poukisa? Mo a li dur men nou oblije di li, se yon torture. prèsk o kotidyen ke li sibi. Imajine w, yo kidnape w pou kapab fè presyon sou fanmi ou, yo fè w pare de pla men ou, y ap boule yon plastik lage nan men ou. Anpil fwa, yo konn mare men moun yo, yo mare bouch yo tou pou yo ni pa kriye e pou yo pa ka fè ankenn efò ak men yo. Dèfwa yo konn mete yon zam sou tanp yo. pou di yo asijeti. Eske nou kapab kontinye gade sitiyasyon an konsa? Non. Ann tande sitwayen sa a ki t ap pale. Kapab. Chaje yo bat mwen twa fwa pa jou. Avanse pi pre mikwo a. Avanse pi pre mikwo a. Yo bat mwen tou chak jou. Yo mete kiyè plastik nan men m. Lè ke pou m bay, m di m gen tan kòb. Yo mande m 400 mil dola. Ameriken. Wi, lè m di konsa monchè, mwen genyen, mwen genyen 200, lè m di m genyen 200 mil, yo di m konsa, se pa 200 mil dola m te mande w non, vini. Yo mete m ajenou, mete yon M4 nan tèt mwen, kòmanse bat mwen, lapide m, fè m tout bagay nèt. Kounye a mwen menm, lè m vini Te gen yon dam ki te bo m nan lè yo pran m nan. Yo nik parèt se bal yo met sou mwen. Dam nan pran bal, li mouri nan tèt, li pran yon bal nan tèt. E pa ou yo t ap tire? Yo tire sou machin nan. Ah ok, ok. Kounye a la yo. Ah ou te gen yon dam ansanm avèk ou nan machin nan? Wi, yon dam ki te pote yon machandiz. Ok. Se pou li m t ap pote machandiz la. Kounye a la yo pran m, yo bat mwen, maltrete m, yo fè m pran mò sa a, mete l sou do m pou m al jete l nan yon rivyè. Oh. nan rivyè. Apre sa, lè m fini, yo rantre sèvi ansanm avè m. Yo kòmanse maltrete m depi sou twa jou, bat mwen, maltrete m, bon m kou. Nan tèt mwen la, yo mete yon pil san, yon pil bagay k ap koule. Menm ke sa, bon, men lè yo pran m nan, yo pran nou nèf. Fanm kòm gason, y ap bat anndan. Fanm kòm gason, baton, maltrete yo. Men, Bondye pou mwen, Bondye te fè m gras, yo pa tiye m. Chak jou yo di yo pral tiye m nan rivyè a, yo fè m pwason manje m, yo pa tiye m. Apre sa, lè ke. Premye kòb la vini, 200 mil dola vini, yo fè m, yo fè, fèk kòmanse bat mwen toujou. 200 mil dola ayisyen? Wi, m bay 200 mil dola, yo fèk kòmanse pase pa kòb sa yo mande m. Donk yo t ap bat ou paske kòb la pa t ka vini? Yo ap bat mwen, se konsa menm yo fè menm pou yo kapab nèg sa vyen yo fè pou yo kapab egzije w pou w bay lajan, pou fè w vyen bay lajan. Donk kounye a lè y ap boule men w konsa se lè w nan telefòn a fanmi w oubyen? Lè m, lè, lè, lè m ap boule Yo mete m chak, depi ke yo mande m konbyen kòb sa ye m pa bay, m pa di konbyen kòb, yo fè m met ajenou, m mete dife, Non men yo ta dwe negosye a fanmi w, kòman, kòman negosyasyon an fèt? Menmsi yo pa negosye avèk fanmi, se ou menm ki negosye apre sa chak lè yo vin antre an kote nan ti chanm yo mete w la, yo mande w konbyen kòb la ye, ou pa ka di, ou di men tan. Non men pou w di l fò w gen telefòn nan men w, fò w kominike a, a, ak fanmi w, èske w kite telefòn nan men w? Yo ba w yon ti bwat. Yo pran sim paw la. Sim telefòn ou kounya yo ba oul pou ka kominike avèk fanmi w. Kounya la yo vini yo pranm lè ke yo vini pou yo bay lè dezyèm kòb la vini yo tèlman maltretem apre sa yo di mwa pral tiyem nan rivyè a yo pral fè pwason manjem lè ke mwen vini nan sam nan vandredi samdi Yo vini, yo yo pou ya e majò sa ki tap bat mwen an, li pranm pou lal jete m. Lè sa li pran nou 3 ansanm, paske m se nou 9 ki te anndan. Yo gentan libere fi yo, apre sa gen lòt moun yal pran lyankou, yal pran vèrèt, yal pran e nan nan lakay yo, yo vini anndan ansanm avè yo. Kounya la menm fanm, baton. Donk ou fè 20 jou, ou fè 20 jou. M fè 20 jou, m fè 20 jou anndan. Donk ou anpil bagay, ou anpil bagay sa vle di. Anpil anpil. Anpil mounn. Mounn ap mouri, mounn ap tiye mounn. Wi, wi. Se prèske chak jou sa rive. Chak jou. E se chak jou mounn ap rantre tou, pa wè? Chak jou mounn ap antre anndan. Lè nan tou yo gen plizyè selil, yo gen plizyè kay yo mete mounn yo. Yo mete mounn yo nan plizyè kay pou yo kapab pèsiste yo pou yo bay lajan. Raple nou kòman yo te fè pran w, nan ki zòn yo te pran w? Etan m ap, etan se pandan m ap pase li an kou. Lè m rive nan koub Lyankou a kote yo mete trelè a, yo te soude trelè a, se nan moman sa a, yo nik, nan byese yo m nèke wè nan byese yo nik parèt sou mwen, yo pa menm poze m kesyon se bal yo met sou mwen. Ou se chofè machin? Wi se mwen menm ki chofè machin nan, machin nan rete nan men yo. Yon kamyon oubyen? Yon kamyonèt ou yon kamyon? Yon kamyon, yon kamyon yon kantè blan. Te gen machandiz ladan l? Li te, m te pote machandiz pase 1 milyon dola, m te chaje chèche de kò sa a, m ta pwale. M pran santé. Yo pran machandiz, yo pran machin nan. Yo pran mezi machandiz la nèt. Dam ki mouri a se li menm ki te gen plis machandiz. Dam ki mouri sa. Alò te gen plizyè moun nan machin nan? Non, nou, nou, wi, nou te gen, e nou kat ki te nan machin nan. Ok. E nou kat. Apre sa yo antre avè nou. Gen yon dezyèm machin ki te dèyè m, yo pran l tou. Yo pran dezyèm machin nan. Kounye a la, moun sa yo, sa vle di ke nan selil sa a ki m ale a, te gen nèf moun. Sis fi, kat gason. Kounye a yo te mete. Kote rès moun yo? Yo libere yo tou? Wi, yo limere yo. Sa ki gen bay 500 mil. Sak bay si bon gon dam ki gen ki bay 700 mil yo toujou kontinye ap maltretel m kitel andan yo toujou ap maltretel. Se kilè w libere la a? Mwen libere le 20. 20 kisa? 20 fevriye. Ki dat yo te pran w? Yo pran m le premye. Premye fevriye? Premye fevriye. Yo pranm nan le nan nan koub la kwa. Yal libere mwen lè yo vin li liberem yo pranm bon ma moun ki liberem nan m pa menm konn sal di pase li pran lal pranm lal jetem. Kòman jete w li ou pat ka kanpe kòman. Pat ka kanpe m dilate yo pa bonm manje yo pa bonm bwè. Ou pa manje. Lè pou yo bonm yon ti dlo nan ravin nan li te lè se sou 3 jou. 4 jou yo bonm on ti dlo poum ta la tape nan mwen wi non rave non dlo kap pase nan rigòl la pou yal wouze jaden se ladann yo pran nou ba nou èp nan lè yo vini an pou yo si yo gen gen chèf la gen bèl sou san li on sou san li vini li voye achte yo manje li vini li ba nou on grenn on grenn manje pou nou 9 anndan pou nou 9 on sèl grenn manje nou chak gen te pran on kiyè ou pap baw rapid. Kiyè plastik yo boule? Kiyè ti kiyè plastik yo? Ti kiyè plastik yo pou ap tonbe nan nan pla men li. Yo boule m 3 fwa mwen menm. Ae gang gang zavyen an. Gang zavyen an wi baz gang yo. Donk se plizyè moun ki ki fèmen kote yo a yo fè pase sò sa oubyen se te ou menm ki mal ki te mal fè sa? Se tout moun ki fè pase. Gon mesye ki gen 60. 3 zan ou mèt desann mè an yo maltrete l anpil tou menm jan bat li mete w ajenou on M4 nan tèt ou Donk ki mesaj ou te vle fè pase maten an la? Bon mwen menm m fè mesaj pase mwen vle fè mesaj pase paske m viktim 2 fwa m viktim kwadèboukè m gon kamyon kwadèboukè m pa janm twouve l men kounye a la sa a m te on zanmi m ki Miami ki voye kamyon an pou mwen pou m ka travay pou m kapab peye l m vin ankò la m viktim ankò. Yo pran kamyon nan menm. M be m peye 400 mil dola pou m te ka la libere. Mwen pa gen okenn anyen, anyen. Pou moun yo byen konprann, 400 e 2 milyon goud. Wi, 2 milyon goud. 400 mil dola ayisyen, 2 milyon goud. 2 milyon goud. Mwen bay pou m kapab libere. E yo kenbe machin nan. Tout sa m gen, yo kenbe machin nan. Tout sa m gen, avwa m nèt. pase nan pou yo kapab bay egzanp kòb mwen pa janm kontwole se li menm ke yo bay konplete mande tout moun machann kliyan pou yo kapab fè kont pou yo kapab voye bay gang savyen kounya mwen menm m te vle kounya pou konse ensans konsène yo te ka voye je sou mwen pa rapò avèk sikonstans sa m sot andire la paske mwen pa gen anyen ankò. E dezyèm bagay tou, mwen te vle gen moun m te al nan dcpj m fè deklarasyon dcpj, m al Dèlma 33 m fè deklarasyon ke mwen menm pèsonèlman mwen te vle si ke etan genyen posiblite si m te ka menm jwenn yon azil an kèlkont oubyen yon moun ki te ka ede m. Mwen vann li pou m te kapab. Kote w te abite? M abite nan Dèlma 75 an. Ou menm ou se chofè kamyon k ap pran machandiz al pote pou machann yo? Wi, wi, wi, sè egzat. Sè egzat. Se konsa l ye. Antouka, festival la repiblik. Pa gen pwoblèm. M espere nou tande sitwayen an. E nou menm tou, si nou te nan plas li aparaman, jounen jodi a la nou t ap vrèman sikatrize. Li pran kouraj li ak 2 bra. E nou swete ke. Chak sitwayen ki nan peyi sa a, ya deside menm jan avè m pou yo di yo pap mouye ajenou. E si nou pa deside mouye ajenou, lè sa a na va deside pou nou mete men ansanm. Pou tout moun viv egal, pou tout moun kapab respire nan peyi sa a, e menm bandi yo tou pou yo kapab respire mye. Paske m gen lenpresyon ke bandi yo lè yap gade tèt yo nan glas menm yo menm yo pè tèt yo. Men aparaman, yo ta bezwen yon moun ki pou rele nan tèt yo pou di yo halte la. E moun sa l sanble se pa leta.